Salye pèp ayisyen an an jeneral, m ap salye dyaspora yo ki ap soufri anpil e ke ki bezwen rantre nan peyi yo e pou plizyè rezon ki pa kapab akoz de ensekirite, kidnaping ki fè ke dyaspora sa yo e pa ka rantre nan peyi yo e ke n ap di yo kouraj e ke peyi an pa ka ret konsa. Nan batay k ap fèt pou nouvèl Ayiti a yo menm tou, fòk yo mete men yo nan pat la e ke pou nou wè kòman nou kapab chanje peyi sa. Jodi an e nou ap fè videyo sa pou nou eksplike rezon ki fè nou te fè silans. Paske nou menm pou kont nou pa kapab fè revolisyon. Fòk se tout pitit peyi a, fòk se chak grenn Ayisyen, chak grenn fanm, chak jenn gason pou ki pran konsyans, pou ki di eta inimen sa, eta, m pa jwenn mo pou m dekri nan sitiyasyon nou menm n ap viv la, ensekirite, kidnaping, lavi chè, pa gen gaz, yon pèp k ap viv e ke ki san sekou, yon pèp k ap viv ki pa gen okenn gouvènman. Nou menm nou te fè silans paske a chak fwa ke se fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, ki fè yon mouvman e ke sistèm nan tèlman pwisan, sistèm nan tèlman fò, nèg yo gen pwòp jounalis pa yo e ke pou ki fè nou pase pou yo di bandi Jenèf yo bloke tèl bagay, bandi Jenèf yo bloke gaz. Jounen jodi an yo te di e te bandi Jenèf ki te bloke gaz, men jodi an tout moun wè. A klè e ke pèp la pa ka jwenn gaz. Eske se menm Jenèv sa ki bloke l? Epi n ap di pèp lan konsa ke silans nou an pa yon silans konplis. Nou pare pou nou swiv chak grenn mouvman k ap fèt pou kapote sistèm nan. M kwè m pa menm pale de jete Ariel Henry. N ap pale pou kapote sistèm. Sistèm peze souse sa. Jodi an, fòk nou leve, fòk nou pran desten nou an men. Fòk nou deside pou nou di non, nou pap viv konsa. Se pa sèlman fè mouvman, fè manifestasyon e ke poutèt nou pa gen gaz. Fòk nou tou kenbe mobilizasyon sa a. Pou nou tou chase politisyen tradisyonèl yo. Fòk nou tou kenbe mouvman sa a. Pou nou tou chase boujwa konwonpi, boujwa santi ki kenbe ekonomi peyi sa an otaj. Jan nou toujou di l, se pa tout boujwa yo ki santi, Se pa tout boujwa yo ki konwonpi. Men jodi an, fòk nou goumen kont ti gwoup sa k santi ti gwoup sa k konwonpi yo. Se poutèt sa, nou vle pèp la konnen ke chak grenn mouvman k ap fèt, depi pèp la ap bloke, n ap bloke. Depi pèp la ap dechouke, n ap dechouke. Men nou vle, se nou k pou leve avan. Se nou k pou leve, jan nou renmen di l lan, n ap fè premye pa a. Fè 1, Nou menm nan Fòs Revolisyonè, Jenèf an Fanmi e Alye, man youn, man yen tout, n ap fè 2. Sonje ke n ap goumen kont yon sistèm ki pwisan, n ap goumen kont yon gouvènman ki konwonpi, ki defakto. Nan premye batay nou t ap mennen kont gouvènman sa a, paske kondisyon lavi moun anndan geto yo vin pi mal, Menm gouvènman sa atravè Rosmy la Petit Frère te voye kòb ba yon gwoup ame e ke pou te fè manifestasyon kont nou pou ki te di arete Babekyou, arete lòt dirijan ki nan Jenèf. Paske lè w ap goumen kont yon sistèm ki pwisan, ki kowonpi, li menm tou li gen dè strateji ke l ap devlope pou ki anpeche ke nou menm nou mennen batay n ap mennen an. Nou fè videyo sa pou nou di pèp Ayisyen. Fòs revolisyonè Jenèf ang an fanmi e alye manyen youn manyen tout disponib e dispoze. E nou pare pou nou fè batay sa a ansanm avèk nou. Nou pare pou nou ale jiskobou pou nou delivre peyi sa a anba grif sansi boujwa konwonpi melanje avèk politisyen tradisyonèl. Nou pare pou nou libere peyi sa a. anba grif on ti gwoup moun ki fè nou kwè ke jodi a nou menm nan fòs revolisyonè nou se dè bandi, nou se dè teworis kap teworize popilasyon. Se poutèt sa nou te ret nan silans nou, nou tap gade pou n wè eske nou tap kontinye bouche nen nou pou n bwè dlo santi. Nou te ret nan silans nou, nou tap gade pou n wè eske nou tap kite ti gwoup politisyen sa yo pran peyi a an otaj jan yo pran l lan. Nou te fè silans, nou tap founi je nou gade eske nou tap kite ekonomi peyi a rete nan men menm ti gwoup moun sa yo E menm moun sa yo ki asasinen papa nasyon an, Jean Jacques Dessalines, se menm gwoup moun sa yo ki pou enterè pèsonèl yo, e pa pou enterè peyi a, ki detwi karaktè prezidan Jovenel Moïse e yo asasinen l pou yo ka gen kontinye gen privilèj ekonomik yo. Jodi a moman an rive e ke pou nou menm pèp ayisyen, pou nou pran desten nou an men. Nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, man youn man e tout, nou di sa deja. N ap sipòte tout mouvman pèp la ap fè. Pèp la ap bloke, n ap bloke. Pèp la ap dechouke, n ap dechouke, paske nou menm, nou se pitit geto, nou se pitit pèp la, e n ap mache avèk pèp la, paske vwa pèp la se vwa Bondye. Men, nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, man youn man e tout, Nou pap vin fè okenn politisyen tradisyonèl kado. Se poutèt sa, nou vle se pèp la pou ki pran lari, se pèp la k ap revandike, se revandikasyon pèp la nou menm n ap swiv. Paske nou viktim twòp anba men politisyen tradisyonèl sa yo, nou viktim twòp anba boujwa santi, boujwa kowonpi sa yo. Gade nèg ki t ap kritike Jovenel Moïse yo. Jodi a e yo k nan pouvwa la. Jodi a yo menm ki nan pouvwa epi dim kisa yo fè pou katye popilè yo. E nap tou pwofite poun lanse mesaj sa. E nap di Rosmila peti frè nan kondisyon grangou sa pèp la ye a pa voye kòb bay gwoup ame pou fè atake lòt gwoup ame. Paske jodi a fòk nou tout fon sèl nan tout geto yo. E map pwofite lanse mesaj sa bay tout mesye ki gen zam lan men yo nan peyi a. Jodi a, ann sispann goumen antre nou, ann met tèt nou ansanm e ke pou n goumen kont sistèm sa a. Paske se sistèm sa a k met zam yo epi se sistèm sa a k fè nou youn ap tiye lòt jodi a. Ankò yon fwa nou fè videyo sa a, nou vle pèp ayisyen an konnen ke fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, nou pare, nou antre nan mobilizasyon an e ke batay la demare. Men se avèk pèp Ayisyen nap fè goumen. Moun kap pale a rele Jimmy Cherizier Barbecue, m tap pale nan non fòs revolisyonè je dèfan fanmi e alye, manyen youn manyen tout.